avèk tou sa m kwè. Mwen m pat janm dakò pou yo te pran prezidan Aristide voye l ale jan yo voye l ale a. M pat janm dakò. E sa prezidan Aristide di a, mwen kwè ke son verite. E nou tout nou te konnen m te yon moun ki te di si nou voye prezidan ale nou pral nan yon toubiyon de pwoblèm. Kite prezidan an fin fè manda l e donk sa prezidan Aristide di a m pa kwè l twonpe l paske peyi a t ap pran yon lòt wout donk m pa kwè gen diskisyon nan pawòl sa. E toujou nan menm diskou sa mèt Jòj e prezidan an li menm li te E ke moun ki la yo, aktyèl moun ki sou pouvwa yo, chak jou yo dòmi reve pouvwa, yo dòmi, yo leve se pouvwa, tout sa yap fè se pouvwa, e se rezon sa k fè pèp la pa ka jwenn anyen. Ou korel ak pawòl sa? Bon, prezidan Aristide enpe gen rezon, paske premye minis Ariel pral gen 2 zan la, Pou mwen menm ou li nan fose nou fè bak. Ensekirite a pat nan nivo sa l ye la a kounye a la. E pi gwo pwoblèm nou tout anndan peyi a konfwonte se ensekirite. Lè yon moun ou pa gen sekirite, Ou pa gen anyen ou ka fè. E mwen menm, m toujou ap egzòte Premye Minis Ariel pou li fè tout sa l kapab, paske se li nan men l mayèt pouvwa a ye, pou li redui a neyan ensekirite sa a. Men olye li bese, mwens ogmante l ap ogmante. E kòmsi. M pa wè reyèlman, m byen di reyèlman, okenn efò ap fèt pou redui ensekirite a. Lotre jou, li desann Channmas, l ale rankontre avèk. Eta majò fòs lame Dayiti a e pou mande yo pou yo adjwenn yo a lapolis pou redui ensekirite a. Men li fè l mal. Bagay sa yo se pa konsa yo fèt. Se pa poutèt ou doktè ou panse ou konn tout bagay. Li ta pran konsiltasyon e nou menm nou gen konsiltasyon isi a gratis ti cheri. Paske lè w ale ou al mande lame pou l al jwenn ni al lapolis sa gon semèn anyen pa fèt. Ou pa, nou pa retou, nou pa twouve ke gang yo vin plis awogan, yo vin plis mechan? Ki sa y ap di? Y ap di bon, men si nou pral mouri, ann mouri pou bon. Mwen menm m panse ke yo te dwe fin ranje tout afè yo nèt. Met tout bagay yo o pwen. Epi koulya ou fè sa. E ou pat menm bezwen fè l nan tout tralala sa. Ou wè li fè yon deklarasyon. Epi menm jou a, lame Dayiti ak lapolis reyini epi sa y ap fè a yo fè l. Men lè w ale ou fè l konsa, ou met pèp la plis an danje. Donk, mwen menm, m pa souskri a demach sa ditou. Sa fè m mal pou m wè kantite moun k ap mouri anndan peyi a. Maten ankò, mwen gad sou telefòn mwen, m tande gen yon nèg ki pase sou motosiklèt anndan ant Thomas Saintrant e 32. Yo tire sou yon bann moun. Moun ki pa gen anyen avè yo. Se sak fè yo yo yo yo yo pèp la ap plis fache kont mesye sa yo paske yo pa bezwen konnen w pou yo tiye w yo pa bezwen konnen pou yo konnen w pou yo boule machin ou pou yo boule kay ou se movè nou tout nou se ayisyen se e pa e pa etranje ap si te etranje ki te anvayi peyi a epi yo t ap fè etranje yo sa bon Sa ta, tout moun tap konprann e menm souskri ak sa. Men, nan ka sa la, Ariel pa bay yo pa pwoblèm. Toujou sou menm pwen an mèt jòj e genyen Guy Philippe ki reponn ansyen prezidan Aristide wi ki fè konnen ke se ansyen prezidan ki vin akoze gang nan nan peyi a. Kòman w konprann sa? Bon. Sa Guy Philippe di a, li kapab gen rezon di l, paske si pou nou refere nou a Marie Christine Jeune pa egzanp, ki te mouri dèske li pa t vle bay yon gwo gang nan men, gang sa a, kouman misye te rele ankò a? Misye te rele m tou pou l te menase m nèg sa a. Li te rele m pou l te menase m. Ni Jimmy Gotas ka fè anmè pou l bwè avè m, ni Ronald Kadav, tout ou mwen te rele m pou yo menase m. Paske nèg sa yo se pa politik y ap fè, se politik vant e ba vant. E nou menm sa n ap di a se yon bagay k ap bon pou tout moun. Kolonèl Titi, kolonèl Titi sa a li te rele m pou l menase m e m di misye kote w ye? Li di m m ap vin jwenn nou, n ap tou fè sa. Misye di misye Chanmas, m di misye ok al tann m anba kyòs la m ap vini. Epi m desann m al anba sou kyòs la, anba kyòs la m pa ka wè l. Epi apre sa li rele mwen nan pita l di m anba se yon moun foume. Ok trè byen. Donk mwen m pa kwè ke nèg yo t ap fè lame wouj oubyen lame Kosovo. Bagay sa yo, yo pa janm pote fwi nan okenn peyi. Lage zam nan ba yon bann moun. ki pa anndan yon enstitisyon e kote enstitisyon an gen de règ e yo gen de pinisyon tou lè ou vyole règ yo. Donk, pran zam lage nan men yon bann moun ki pa gen ni antrenman militè oubyen polisyè, lè fini yon lè y ap sèvi ak zam nan menm manman yo y ap touye avè l e siman sa fèt deja. Ok mèt jòj dezyèm pwen an pou n avanse. Son deklarasyon li fè minis lan kòm si li di sa pou le moman pase ke bagay yo poko sou kontwòl menm menm pa pale ave m non pou m te fè parèy deklarasyon e ou te pale m de Jij Ikenson Edime. Bon premyèman m ap voye senpati m bay jij la. Se son moun ke m konnen. E mwen reyèlman pa konprann. E kòman se fè ti ke menm si li pa t sètifye, men li toujou li toujou gen yon ti jus nan men l? Donk yo menm panse lajistis te dwe panche sou ka sa a. Nou te dwe kanpe bon. Byen ke lajistis ap mache sou beki. Paske mwen m gen yon bann dosye nan men m pou m ta plede, m pa ka plede yo depi prèt katran. M gen de dosye a la kou de kasasyon ki gen onzan, onz ane, en en. Depi yo nan tiwa de la kou de kasasyon. Donk mwen m pa konprann la polis menm pap fè travay li a se paske pou di ke yo tap chache jij la pou yo konn kote li ye. Paske yo konprann lè yo kidnape yon moun yo dwe al negosye. Mande moun yo ki kenbe jij la silvouplè si yo te ka libere li pou li antre lakay li. Nou konprann? Jij se pa moun ki touche kòb, gwo kòb. Donk, se yon sasèdòs li ye, se yon bagay ke w renmen pou w fè. E m plis kwè li rantre nan kad yon sitwayen ki renmen peyi li, ki deside sèvi peyi li nan yon sans oubyen nan yon lòt. Donk mwen se sa m te ka di pou a, m ta renmen swete ke jij la jodi a menm pou yo ta libere l pou l antre lakay. Ok mèt Jòj, twazyèm pwen an pou nou fini. Di nou non. M pa gen okenn pwoblèm, men gen moun ki rele mwen m te fè yon deklarasyon m di Muscadin li merite pou yo remèt li peyi a pou l prezidan peyi a pou nou gen yon souf paske li menm li gen yon volonte reyèl. reyèl, vizib, tanjib pou n fini avèk ensekirite a. Yo di la ke Miskaden vyole lwa. Mwen menm lè moun yo rele m yo di m sa, m reponn yo, eske bandi yo pa vyole lwa yo menm? Paske sa ame egal wi pou kouman moun nan. Bandi yo ap tiye moun. Li menm lap tiye bandi pou moun sispann mouri. Se bon gè wi. Men ou di Muscadin son moun yo ta dwe remèt peyi a pou l dirije vre. Mwen di sa deja wi. Ou vle m di l ankò pou ou? Muscadin son moun ki merite pou l prezidan peyi a. E mwen m panse ke a sat faz de deba ou eleksyon fèt Kounye se les haïtiens mes frères Muscadin potel kandida se gade de se tsunami kap gen telman moun ap votel. Men mèt jòj gen moun ki di antanke komisè gouvènman lè miskaden fini pran yon jèn gason pa egzanp li ta dwe al tande li olye kel touyel. Bon jèn gason sa ki moun li tande avanl touye li menm? Se sa pou dim? Ki moun li tande Jèn gason an ki moun li tande avanl touye l hein ebyen miskaden tande yo wi li tande yo li poze yo kesyon li mande yo non yo non manman yo non papa yo li poze yo kesyon li poze yo kesyon sou sa yo fè tou pase moun sa yo se majino yo ye bon m pap bay nou la gon seri de moun ki te gon diskou Se paske moun yo pa gen manje, yo razè, yo pa gen kòb, bagay ki fè yo fè sa. Bon pou kantite kòb moun yo fè nan kidnaping, pou kisa yo kontinye ap fè kidnaping toujou? Bon kesyon m poze. Paske, yon moun ki etidye polis tankou m, nou konnen ke gen de moun ke kwomozòm yo, de fason l dispoze a, Moun nan deja gen yon predispozisyon pou yon kriminèl. Li p ap kapab viv nan yon sosyete nòmal. Se kòmsi m ta di w, ou gen yon bann kabrit, ou mete yo nan yon pak, epi ou pran yon lyon, de lyon, twa lyon, ou lage nan pak kabrit la. Enben, lè w tounen, lè w al dòmi, ou leve demen maten, yo manje tout kabrit yo. Menm si yo pa ka manje yo, yo touye yo, sitou tig yo, tig yo menm pi voras. Donk. Mwen m pa konprann non. Donk men moun kap pote kritik kont Muscadin an, eske yon moun ki ta pral touye w Muscadin gentan touye l anvan, ou pa dwe di Muscadin mèsi. Nou fèt pou n remèsye Muscadin yon nèg ki gen anpil kouraj konsa. Mwen menm m remèsye l. Men èske w panse komisè Muscadin t ap kapab bay rezilta sa nan Pòtoprens lan? Depi l gen outi nesesè l ap bay li paske l gen yon volonte reyèl pou l konbat yo. Mèt Jòj, lè n ap gade genyen peyi Entelus e ki t ap fè yon leve de fon pou achte 2 zoriken blende pou komisè a. Ebyen gen yon gwoup ayisyen, ayisyen parèy nou wi, ki ripòt li sou Facebook la, GoFundMe a, yo ripòt li wi. Yo kraze pwojè a wi, kòman w konprann sa? Kòman yo kraze pwojè a? Yo ripòt li, yo voye tout kòb yo bay tout moun ki te bay yo. Poukisa? Yo di son bagay kriminèl ke te ye lap fè. Moun sa yo ki di se bagay kriminèl lap fè a kè yo kè yo ale vilaj de Dye oubyen ale gran ravin al dòmi kè yo fè sa. Estre se leta ayisyen ki ta dwe bay komisè a machin poul ta sèvi poul ka rive nan limp nan limp lan. Lalwa rekonèt yon bagay rele liberalite Sa li reyalite a ye? Sa vle di ke ou gen yon bagay la, ou deside fè tèl moun kado. Donk pa gen ni krim ni deli la. Sa fò pou ou, ou deside fè moun nan kado li, epi moun nan pran. Se fini. Anpil moun estime. Moun kap di sa yo, gen de moun ki bwè tafya, moun ki sou. Oubyen yo sou dwòg. Anpil moun estime poukisa Ariel pa pran desizyon sa pou l fè l prese prese yon fason pou Muscadin kapab gen posiblite pase Muscadin fè konnen li pa gen leta pa bal zam leta pa bal minisyon kòman w konprann sa? Bon, menm jan w konprann li an m konprann li.